Bon ou nan la ok, ou sot kote ou soti wap ou vin anmède m nan bagay nou pa konnen. Mwen ap fout ou sabo la nan yo a tande wi. Koum se pi gwo, m se nèg ki rayisab ki sesi nan zòn nan. Mwen pa janm kwè se se mayit nan menw la non. Mayi frè, mayi. Banm goute m wè se, banm banm 4 grenn goute m wè se mayi li ye. Ohh ohh!